Grenadye alaso, grenadye alaso, se slogan sa, depim maten la, moun Kanapevè, leve avèk li. Gon ti pwovèb kreyòl, granmoun yo toujou renmen itilize, Depiw nan bay koulèv tete, fòk li foure kel nan nenw. Ebyen, moun Kanapevè yo menm, Yo deside koupe fache avèk pratik kote gang, bandi ap vin mete moun deyò lakay yo, bandi, gang atoufè, zèfèyis ap vin mete moun deyò nan kominote yo, yo menm yo di fòk bagay sa fini. Li te ozanviwon de inè di maten, kote yon gwoup nèg ak gwo zam fann fwa nan men yo debake nan Turjo, nan Debussy, Canapé-Vert, nan kominote Sent Mari an, yo debake, yo vin plase yon nouvo chèf gang, yo vin plase yon nouvo ajan kominotè. Se konsa, nèg nan sektè prive ak akolit yo nan politik lan rele yo. Ebyen, SOS SOS ap lanse, bagay lan te konplike pou moun yo nan Kanapevè. E depi maten li evidan ke ou jwenn foto, ou jwenn videyo. Men, nan moman an la, moun yo detèmine plis ke jamè, sa k gen manchèt yo gen manchèt yo, sa k gen gazolin ak alimèt yo, yo kenbe l nan men yo, sa k gen koko makak yo, sa k genyen bout wòch yo, bout blòk yo, yo kenbe l nan men yo, yo plis ke jamè detèmine. Fòk kesyon ensekirite, gang, bandi k ap vin mete moun deyò lakay yo an, fòk Ariel Henry met on bout ladan l. Nou pral genyen pou n detaye ba ou plis enfòmasyon nan dosye sa a, men fòk nou pase pran Premye Minis Ariel Henry, ki nan jou ki sot pase yo la a, te rankontre avèk yon gwoup mèsenè ameriken. Hum jan w tande l la, avan se te mèsenè ris ki te genyen pou rantre an Ayiti, ebyen premye minis Ariel Henry rankontre avèk yon gwoup ki pote non Studebaker kote mesye sa yo yo menm yo spesyalize yo nan vann ekipman militè, nan vann ekipman teknolojik, nan pwopoze fòmasyon spesyalize, sa nou rele an bon kreyòl gwoup mèsenè yo. Ki objektif Ariel Henry? Kisa Ariel Henry deside fè? Kisa pouvwa Ariel Henry an detèmine pou yo fè? Eske nan jou kap gen pou vini la nou pral tande gen mèsenè ameriken sou sòl lan ki pral pete bal avèk bandi yo? Ebyen, kesyon yo poze, repons yo ap vini nan yon ti moman. Atis Izolan, nou konnen li, A un certain moment, Izolan, li te youn nan figi e nan nan aktivite kiltirèl yo nan band Etchenmay lan, ki li menm ki te kanpe an opozan ak Jovenel Moïse. Li te nan gwoup opozisyon an. Te gen gwo manifestasyon ki te ki te fèt, Izolan patisipe, eksetera. Nou te konnen tout lòbèy sa yo. Ebyen jounen jodi an la, Izolan twouve l nan yon sitiyasyon ekstrèmeman difisil. E fòk mwen di nou, dantre dye, tout moun gen dwa pou l nan opozisyon politik, menm jan tout moun gen dwa pou yo nan pouvwa. Mentenan se ki objektif, ki sa ou genyen pou pwopoze sou tab lan. Menm jan avèk mwen, menm jan avèk ou, menm jan avèk anpil lòt moun ki nan yon sitiyasyon difisil akoz bandi, akoz gang, akoz kriminèl sa yo ki nan pouvwa leta a oubyen nan sektè prive a k ap finanse bandi, k ap finanse machann dezagreman yo, ebyen Izolan santi l about, li santi l pa kapab ankò, l ap rele anmwey! Li mande padon ak chèf gang, li mande padon avèk nèg sa yo k ap destabilize peyi an, ebyen nou pral genyen pou nou fè w tande egzakteman kòman bagay lan ye, kòman atis la ap soufri nan moman an la, Menm jan avèk chak grenn Ayisyen ki twouve yo nan yon sitiyasyon ekstrèmeman difisil. Men avan nou rantre andan nannan enfòmasyon yo pou jodi an, yè swa m chita, m ap panse, m di fòk mwen vin avèk kèk konsèy pou nou. E sitou, sitou, sitou, jenn gason nou yo. Mh, jenn gason nou yo fòk nou vijilan, fòk nou pridan. M pral pataje avè nou kèk ti konsèy. Nou ka pran l, nou ka pa pran l. Nou ka itilize yo, nou ka pa itilize yo. Men mwen menm, nan bò pa m nan, m just konnen, m fè sa kè m di m, m fè sa m te gen pou m fè a. Konsèy nimewo 1. De gras, pa chita fè baz bò lari. Kit se fanm, kit se gason. Pa nan chita bò lari nan fè baz, nan chita bò lari nan bwè nan bwè kleren, nan chita bò lari nan jwe domino, nan chita bò lari nan ranse tout jounen. De gras, pa nan chita bò lari fè baz. Si w te konn fè l? Pa fè l ankò. Ou menm ki granmoun, ou te gen pitit ou, ou te gen ti neve w, ti nyès ou, ou te gen mari w ki konn nan chita bò bò lari ak zanmi, ak vwazen nan fè baz, depi jodi an, koupe sa sèk. Pa nan chita bò lari fè baz avèk nenpòt moun li te ye a. Konsèy nimewo 2, Rale kaye w, rale plim ou, ekri, pi devan w a remèsye m. Pa pale avèk nenpòt moun sou pwoblèm peyi a. Nan moman an la a, majorite Ayisyen, pou m pa di tout, tout moun ap chèche kan k pi bon pou li an. Tout moun ap chèche bò k pi bon pou li an. E bò k pi bon pou yo la a, se bò pouvwa a, swa nèg yo militan, swa yo senpatizan, y ap defann pouvwa yo. Pa vin chita ap pale politik ak nenpòt moun, ap vin pale pwoblèm peyi ak nenpòt moun. Sa, li ekstrèmeman, li ekstrèmeman danjre nan moman an la a. Ou pa konn moun nan, ou pa konn kiyès ki kiyès, ou pa konn kiyès k ap sipòte kiyès, ou pa konn kiyès k ap manje lajan kiyès, ou pa konn kiyès k ap vire a kiyès, pa pale pwoblèm peyi a avèk nenpòt moun nan moman an la a. Konsèy nimewo 3, Lè w monte yon machin, Pa pale nenpòt pawòl. Ou monte yon kamyonèt, ou monte yon bis, ou monte yon taksi, pa pale nenpòt pawòl, pa pale nenpòt koze. Ou pa konn kiyès ki toutè, ou pa konn kiyès ki ajan doub, ou pa konn kiyès k ap veye w, ou pa konn kiyès k ap siveye w, ou pa konn kiyès ki entèn, ou pa konn moun. Pa pale nenpòt pawòl. Aprann mete mizo nan bouch ou. Aprann pale lè yo poze w kesyon. E se pa tout kesyon yo poze w pou w reponn. Sa se konsèy nimewo 3 m pote pou ou. Pran kreyon, pran plim ou, make l paske w ap gen bezwen l. Katriyèm konsèy pou jounen an. Bon, pou tout rès vi w, l ap itil ou. Lè w wè lapolis yon kote, Evite rete nan telefòn ap pale ap pale san kanpe. Paske nan moman an la polisye yo, yo on ti jan ostil. Polisye yo on ti jan dwòl dwòl dwòl, yo akoryat. Hum. Paske gon bagay nan lari an, gon bagay atè a la. Majorite nèg, majorite moun ou wè ki nan stasyon machin yo, stasyon bis yo, se toutè yo ye, stasyon moto yo, anpil nan yo se toutè. Lè w wè lapolis pral mennen yon operasyon oubyen gen yon gwoup polisye ki kanpe, ou menm, se nan telefòn, nan telefòn, nan telefòn ou ye, premye reflèks polisye a, sa moun sa a genyen l rete nan telefòn konsa? Enfòmasyon l ap bay? Toutè l ye? Antèn li ye. Donk la a ou vin mete vi w an danje, ou vin sible tèt ou san ou pa rann ou kont. Evite de gras genyen konpòteman sa yo, evite de gras genyen atitid sa yo. Ok? An nou vanse. Senkyèm konsèy pou jounen an, pa frekante nenpòt moun. Sa a li ta dwe prensip de baz lan, pa frekante nenpòt moun. Ou pa janm konn kiyès ki kiyès. Moun nan te ka leve avè w nan zòn nan, li te ka timoun ki grandi avè w nan kominote a. Epi, ou fè si mwa la, ou ale an pwovens, ou fè twa mwa deyò, ou fè de semèn deyò epi lè w tounen, ou pral sezi tande l te gentan antre nan yon gwoup gang. Ou pral sezi tande li te gentan gen apatenans avèk yon gwoup gang. Ou pral sezi tande li te gentan toutè bandi. Donk li ekstrèmeman enpòtan pou pa frekante nenpòt kiyès. Sa a, wi ou ka salye tout moun. Ou ka salye tout moun. Men ou pa oblije nan chita avèk tout moun. Ou pa oblije nan bwè kleren avèk tout moun. Nan fimen ak tout moun. Nan alèz ak tout moun. Paske nan moman an la Ayiti an son peyi pyeje, peyi an pyeje l pyeje depase. Bon, se ou menm ki oblije pou prudan, se ou menm ki pou bay tèt ou limit. N ap kontinye, sizyèm konsèy pou jounen an. Gen de seri de jèn, jenn gason, jenn fanm, pou yo montre y ap byen pase, yo ka gen yon zanmi yo la, ki genyen, ki gen zam yo, ki gen manch yo, ki gen lajan, ou konprann, ki gen relasyon avèk moun ki pa frekantab, ki gen relasyon avèk bandi oubyen politisyen kowonpi yo, yo rive kay moun nan, ap tande a, Yo gentan, tèt yo gentan pran van. Yo wè lajan an, yo wè zam, yo wè ti poud blanch lan, yo santi yo alèz, yo santi se nan vi sa a pou yo ta ye. Epi sa w tande a, kleren an nan tèt yo, se gentan foto k ap fèt. Epi sa w, ou rete w rete, ou wè pitit ou an w pa t konnen l te nan move zafè, ou wè foto l sou rezo a, pib li ap sikile, li avèk yon gwo zam nan men l. Oh! Ou sezi! E pa pitit paw la ou pa konnenl konsa. Aktivite ou konnen timoun nan ap regle se lekòl li, se de twa zanmil gen sou katye a, l pa soti, raman l soti epi lèl soti an se dezagreman lal fè, se foto lal fè a bandi, se foto lal fè lal fè avèk zam, se fimen lal fimen, se bwè lal bwè, se dwòg lal pran etc. Epi pi devan l lague w nan cho, pi devan l lague w nan rakonte, pi devan w tande w se papa sitirè, ou se manman sitirè, lapolis debake lakay ou, yo souflete w, yo teke pye w, yo baleye w, yo lague w atè etc. Ou pase mal, ou fini mal, repitasyon fanmi an atè plat, pa p gen dlo k pou lave w lè sa a. N ap kontinye, setyèm konsèy, nou fè 10 ti konsèy, nou prale byen rapid. Evite sòti avèk zanmi san w pa konn kote l prale. Gen de seri de moun ki konsa, zanmi an vin chèche l, Ee, alo, Yanick mete rad sou ou m ap pase pran w. Ou pa ka rele m nan telefòn pou di w ap pase pran m konsa, ki kote nou prale? Sa nou pral regle? Ou konprann? Ki sa nou pral regle? Ki kote nou prale? Eske sa w pral regle a m ka konnen l? Si m pa ka konnen l, m pa oblije ale. E se pa nenpòt zanmi ki gen annik rele m pou l di m, A Yannick, abi yo, m ap pase chèche w, n ap sòti. Non. Non. Fòk m ka fèmen zye m pou m kite zanmi sa a pou l ta travèse m lari an san m pa bezwen mefye m de kwakseswa. Fòk se yon moun m fè konfyans a sanpousan. Fòk se yon moun m fè kredi. Ou konprann? Fòk zanmi sa yo tankou yon, li tankou yon manman, li tankou yon papa paske moun sa yo li difisil pou yo trayi w. Li difisil pou yo vann ou. Donk, evite sòti avèk zanmi, evite sòti avèk de seri de moun k ap annik rele w nan telefòn, ou pa konn ni pye ni tèt, se rete w rete w wè, yo vin chèche w, ou sòti. Epi aprè lè lapolis debake, sa w pral di? Sa w pral di? Ou pou ryen? Ou pa konn anyen? Se w ou ou la eksetera kiyès ki pral kwè w? Kiyès ki pral kwè w e sou rezo a enfòmasyon tèlman sikile rapid depi yo te gentan pran w ou te gentan nan alo lapolis ou fini. Menm lè w ta inosan ou fini, repitasyon sal, imaj ou gate, gaspiye. Donk kounye a e ou menm ki pral deside pou konnen kisa w vle fè a vi ou, kisa w pa vle fè a vi ou. Uityèm pou nou fini, Evite pran woulib nan men moun ou pa konnen. Gen de seri de moun m konnen se woulibè wi. Mwen pèsonèlman m konn yon m konn yon dam se sa l fè sèlman. Bon kounye a kòm peyi pa bon m pa kwè l ap fè bagay sa. Woulib, kanpe bò lari tann woulib. Tann, menm lè l ta gen lajan machin nan l p ap peye taksi, l p ap pran moto, woulib, woulib, woulib. Bon e si lapolis kanpe machin nan? Machin sa te gen yon alèt kidnaping sou li. Machin sa a te gon alèt dezagreman ou asasina. Bon, e ou menm ki ladan l lan ti cheri? E ou menm ki ladan l lan ti papi? Sa w pral di? Eske nou konprann? Anje yo, yo la! E chak chwa w fè l gen konsekans. Se sa k fè li enpòtan pou w suiv konsèy granmoun. E tankou maten an la, sa ki rive kanapevè a, Gen enfòmasyon ki rive jwenn mwen kòm kwa ke chofè bis lan se yon moun depi lontan k ap kondwi bis, se yon moun ki t ap fè, ki t ap kondwi bis Kafou, se yon moun ki t ap kondwi bis Okay eksetera. Depi lontan l nan aktivite bis, mesye a pa ta gen anyen pou wè avèk kesyon bandi yo, se trafik l ap fè, nèg yo vini avèk valiz yo, yo monte bis lan, Epi par la suite, li pral viktim, mesye a pral pèdi lavi l. Donk kesyon pou poze, konbyen bandi reyèlman ki te nan bis lan? Konbyen lòt moun ki ta sanse viktim akoz bandi sa yo ki te nan bis lan? Hum! Anpil fwa, ou gen, ou wè de seri de moun ki viktim. Se domaj kolaterol ye, menm lè w konn tande, menm jan w konn tande e, e mesye dam Nan òganizasyon dwa moun yo konn ap di w, lè lapolis ale mennen yon operasyon, lapolis fè masak eksetera, domaj kolatero. Gen de seri de moun ki konn viktim. Gen moun ki viktim atè a la andedan larepiblik. Se domaj kolatero li ye wi. Se paske l te nan move moman an, nan move lè a wi. Hum! Sa li ekstrèmeman enpòtan. E pou jan moun Kanapevè te ye maten an la, Lapolis pat ka fè anyen. Lapolis, polisye yo pa tap ka di w men bon moun men move moun. Polisye yo pa tap ka fè balans, yo pa tap ka fè dekantasyon an. Donk se ou menm ki pou prudan, se ou menm ki pou vijilan. Donk ou wè konsèy mwen yo gen plas yo? Humm! Ah bon! Humm! Ek granmoun m ye! Donk konsèy yo gen plas yo. Nou oblije prudan, nou oblije ekstrèmeman vijilan. Nevyèm konsèy, dizyèm nan pral vini epi pou n rantre nan manman emisyon an. Mezanmi de gras evite ale nan zòn ou pa konnen. Evite ale nan zòn ou pa konnen nan moman an. Ou konn pou ki rezon? Si preyalableman, si depi avan ou konnen tout zòn yo gen toutè, tout zòn yo gen antèn, ki enterè ou pral gen pou ale nan yon zòn ou pa konnen? Depi anlè y ap pran w. Se nan bouch lyon an w al lage tèt ou? Se manje bandi ou vin tounen paske wal nan yon zòn yo pa konnen w, ou pa konn moun nan zòn nan ou annik ale nan yon zòn paske ou gen randevou avèk yon moun kèlkonk. Sak pou di w se pa nan yon baz bandi yo envite w, sak pou di w se pa nan yon baz gang yo voye w. Donk fòk nou pridan, fòk nou vijilan. Fòk nou pridan, fòk nou vijilan. Dènyè e dènyè konsèy pou nou fèmen, pa sòti san bezwen. Sa li ekstrèmeman enpòtan. Atè a pyeje, lari an danje, ou pa konn kiyès ki ki moun, bal mawon tout kote, pa sòti san bezwen. Ou bezwen lari an, se nan lari a pou al chèche lavi an, ou oblije pran risk lan. Ou oblije ekspoze vi w. Men de gras pa sòti san bezwen. Se pa ke lè w lakay ou an sekirite non, paske jounen jodi a w lakay ou, Wap dòmi nan kabann ou inè di maten, bandi debake, bandi deside yap vini, yap vin pote boure, yap touye w, yap asasine w, yap mete w deyò, yap fè w kouri. Inè di maten, dezè, twazè, katrè di maten, nevè, midi, inè se yo menm, ou oblije pridan. Ou pa an sekirite lakay ou, ou pa an sekirite nan lari an, ou pi pa an sekirite lè w nan lari an, de gras pa sòti san bezwen. Donk, m te twouve l te ekstrèmeman enpòtan pou m te pataje konsèy sa yo avèk ou paske li te sou kè mwen e m pa konn sa k enspire mwen paske moman an difisil, tan difisil, depi maten la peyi an an ebilisyon. Pòtoprens tèt anba, Pòtoprens kapital tèt fè mal e bagay yo konplike. E nou aprann ke Premye Minis Ariel Henry li menm, nan bò pa l, li rankontre avèk yon gwoup mèsenè ameriken. E kiyès ki te vin rankontre Ariel pou nan kad vizit sa a? Se yon sèten Jeneral Wesley Clark ki debake, ki al rankontre avèk Ariel Henry. Kounye a kesyon pou poze, Ki veritab spesyalite gwoup mèsenè ameriken sa yo ki bay tèt yo rele Studebaker a? Mesye sa yo, mesye dam sa yo, yo spesyalize yo nan vann ekipman, aparèy teknolojik. Men kote bagay la on ti jan parèt biza la, yo di yo fè afè, yo dwe an relasyon, se prensip yo bay tèt yo, pou yo an relasyon avèk gouvènman lejitim. Kounye a, lè Ariel al rankontre avèk gwoup mèsenè sa, lè jeneral retrete sa li fè swivi, li fè ouvèti pou Ariel rankontre avèk mèsenè ameriken yo, èske gouvènman Ariel lan li lejitim? Ki non gouvènman lejitim? Lè w al nan eleksyon, lè w eli demokratikman, lè pèp mete w sou pouvwa. Se pèp ki bay lejitimite. Se pèp ki rekonèt lè yon gouvènman lejitim, lè yon pouvwa lejitim, men jounen jodi an la a, Ariel se premye minis ki pi dekriye nan tout istwa premye minis an Ayiti, non sèlman paske l gen non l ap site nan asasina prezidan Jovenel Moïse, men tou paske yo pa regle yon merde! Prensipal preyokipasyon pèp lan, prensipal preyokipasyon, prensipal bezwen peyi an se sekirite, yo pa an mezi pou yo met sekirite. Yo pa fouti pou yo mete sekirite andedan peyi an. Maten, midi, swa se yon kesyon de gè de gang, se yon kesyon de bandi k ap batay pou teritwa. Eske nou konprann? E m pral gen pou m vini sou ti mesye bandi sa yo wi. An nou fini avèk dosye mèsenè lan. Nan jou ki sot pase yo nou tande te gon kesyon e te gon kesyon mèsenè Ris, gwoup Wagner yo ki tap rantre, ki tap gen pou rantre an Ayiti pou vini ede pnh lan fè fas avèk bandi, vin fè fas avèk ensekirite a etc. Kounye a ou vin tande yon lòt pati, yon lòt vèsyon se mèsenè ameriken. Kounye a se pou poze tèt ou kesyon veritableman Kiyès ki dèyè tout lòbèy sa, tout lòbi sa k ap fèt pou dè gwoup mèsenè ta vin rantre an Ayiti? Paske, ke l ta mèsenè ris, ke l ta mèsenè ameriken, s on gwoup, s on pakèt lajan ke pouvwa a ta pral mete sou tab lan pou bay nèg alòske yo konnen pètinanman byen kiyès ki dèyè ensekirite a, kiyès ki dèyè gang nan. Se nèg ki nan leta, se oligak, se nèg nan sosyete sivil, se yo menm ki dèyè gwoup gang yo, se yo menm k ap finanse bandi yo. Donk, si andedan si andedan pouvwa Ariel Henry an moun yo pa montre yo gen volonte politik pou yo kenbe chen yo yo, pou yo kenbe bandi yo, pou yo kenbe e nèg sa yo mete nan lari an k ap touye, k ap teworize popilasyon an, se paske yo pa gen enterè pou sa. Se paske yo menm, yo gen objektif klèman defini, yo gen yon kote yo vle ale ak peyi an, yo gen yon kote yo vle lage e popilasyon an ki fè ke jounen jodi an la, Se sa nou genyen kòm rezilta. Mwen menm map gade de seri de video vin jwenn mwen maten an, se bagay tèt chaje. Pou jan ayisyen ap mouri andedan peyi an, pou jan ayisyen ap pèdi lavi yo andedan peyi an, pou kantite zam ilegal kap sikile andedan peyi an, mwen menm map mande eske Ariel konsyan? Eske moun yo konsyan ke yo patisipe nan kraze peyi an? Paske yo kap kraze peyi an ankò se yo menm ki montre w yo gen volonte pou yo chèche mèsenè, yo gen volonte pou yo dyaloge, yo gen volonte pou yo ame lapolis, pou yo ame lame dayiti, etc. Pou rezoud pwoblèm ensekirite. Alòske yo pa janm ka rive kanalize, yo pa janm ka rive mete yon bout nan kesyon zam ak minisyon kap rantre. Izo pa tap izo si izo te gon si izo si leta te ka frennen kesyon zam kesyon minisyon non jenès pa tap jenès si leta te ka kontwole kesyon zam ak bal non jepèp pa tap jepèp vitelòm pa tap vitelòm si leta te ka jere kesyon zam ak bal non jounen jodi an bandi yo gwoup ame yo yo pwisan gwoup ame yo kap fè lalwa gwoup ame yo kap enpoze fòs yo volonte yo se paske nou gon leta ki konplis Zam nan li, zam nan li gon valè se lè l gen bal ladan l. Zam nan li rele zam se lè l gen minisyon ki ka alimante l. Se pa zam nan k pwoblèm, men se, se bal, se sa k anndan zam nan k ap alimante vyolans lan, se li menm ki prensipal pwoblèm nan. Poukisa Leta, poukisa Ariel, poukisa gouvènman ki la yo pa ka frennen trafik minisyon an? Poukisa l fasil pou trafik minisyon pou bal ap soti ap soti latibonit ap soti savyen al senmak? Poukisa l fasil pou zam pou bal ap soti nan peyi vwazen rantre an ayiti al alimante gang? Poukisa l fasil pou zam a bal ap soti etazini vin alimante gang vin alimante bandi an ayiti? Se pa paske nèg yo ap fè lajan? Se pa paske nèg ki an Ayiti ap anrichi, santi yo alèz, yo santi yo konfòtab nan vann bandi zam? Donk nou panse nèg yo, yo pa te ka miyò si pa t gen, peyi a pa te ka ale mye, peyi a pa te ka, nou pa te ka viv byen, si pa t genyen de seri de kowonpi andedan Leta a, andedan sistèm nan, andedan peyi a, ki yo menm, tout lajan yo, tout avwa yo baze sou trafik zam, sou trafik minisyon? Humm donk jounen jodi an lè nou tande moun yo ap skande ap rele wo e fò Grenadye alaso Grenadye alaso nou oblije kanpe avèk yo nou oblije kanpe kont nou oblije kanpe akote yo mwen menm map di nou l Jounen jodi an Grenadye Alaso nou sipoze, li sipoze nan bouch nou maten midi swa, li sipoze refren, li sipoze chanson, li sipoze tout bagay pou nou, li dwe motivasyon nou. M ap gade, m pral fè nou gade yon videyo paske nou ka panse se yon jwèt, nou ka panse se jenn moun yo sèlman ki nan pwoblèm nan, menm granmoun yo nan pwoblèm yo. Dezyèm direktè jeneral pou mache pòs se direktè jeneral ke le direktè jeneral labank la. Twazyèm direktè jeneral pou nou mache pran se direktè jeneral ke direktè jeneral lapolis la. Katriyèm direktè jeneral pou nou mache pran se direktè jeneral ke direktè jeneral DGI a pou nou mache pran. Senkyèm direktè jeneral la se direktè jeneral ke direktè jeneral edh la. Kevin Grenadier a laso, vini yo, nan pran manman, nan pran papa, sa ki mouri, zafè a yo, koupe tèt boule kay. Se nan koupe tèt boule kay sa nou se, apre koupe tèt boule kay la, vini, jodi a 2023, nou nan Grenadier a laso, vini yo, yo pa nan afè manman, yo pa nan afè papa, se mache pran yo, mache pran yo, kilès pou mache pran? Se kaka salopri malpwòpte ki di se boujwazi malpwòpte yo ye a. Se depite salòp ak tout gang nan peyi sa zagodoray agranman chèmen koulè dinozò sèt tèt opozisyon vye konpozisyon grenn mouda kamoken vodouyizan sousou restavèk kominote entènasyonal nasyonzini ameriken lafrans kanada kanboda dominiken koulè sèpan lang fann farizyen ipokrit foto debò yo se yo pou n mache pran wi pou yo menm pou yo mache pran. Bonè pou evè ti rimòt la gen pou l brase depi se trip anndan fyèl televizyon. Televizyon pa poko mèt kap anndan rimòt la. Ou konprann? Mwen rele manèj bènay la. Enben, mwen vin di yon gwo ayibobo pou pèp Kanabevè. M vin di yon gwo bravo pou polisye Kanabevè yo. M di kontinye kanpe konsa. Yon moun senpleman ki pa ka batay yo, nou ka kite yo kite zòn nan. Men depi e jenn gason nou nan zòn nan, nou pap kouri pou kèlkeswa gang Ariel Henry yo, se pran manchèt nou, pran kouto nou, pran gazolin nou pou n met dife sou vakabon. M ap di kòmandan Fòs kontinye kanpe nan Solino, m ap di kòmandan Ti Klod kontinye kanpe nan Dèlma 24 avèk popilasyon an, m ap di Angelo. Ti bobo Robinson kontinye pale veye solino nou pa pou ou pou kelkeswa gang Ariel Henry yo ki gen ti labi Henry ladan ki gen izo Henry ki gen ti max Henry ki gen vitelom Henry la vwa di pèp la vwa de la polis se la vwa de la vwa di gang se la vwa de satan sanba pye nou poun pile yo kelkeswa moun kap viv nan kanapevè kontinye veye akonpanye polis. Polisye onèt yo, e pa polisye nan gang yo non, polisye onèt yo mèt ansanm avè yo pou n gen yon sèl batay. Ti tè sa, Anperè Papa Desalin te batay, li te mouri pou l te ba nou libète nou pase nou p ap kouri pou yo. Pase se yo poupè, nou plis pase yo e nou p ap mawon. Ti tè sa se pou nou l ye. Nou p ap kouri pou Ariel Henry, nou p ap kouri pou Izo Henry, nou p ap kouri pou Ti Makak Henry, nou p ap kouri pou Jiska Henry, nou p ap kouri pou Bougòy Henry. Di kontinye mache manchèt nou sak gen garil è mond uzi kè 65 file zam nou ènmi pou n fon sèl revolisyon pou n atake chimè sa yo antoufè sa yo è nou di nou vle viv twòp san koule nou di lekòl kap fonksyone yo fon ti fèmen pou pèp la veye lapolis mache sou bandi sa yo pase fò peyi a delibere nou pa kapab ankò mèsi. Vwala medam mesye se konsa sitiyasyon an ye nan kanapevè la nou gade polisye yo la ki kanpe la kap fè travay la e nou kontinye nan tchèk pwen lan e jan nou te di nou ke popilasyon kanapevè a ki te pran nèg yo nan men lapolis epi yo pase yo adikintif nèg yo ki pase anba kawoutchou. La se konsa, se konsa sa ye la nan Kanapevè e nou wè polisye yo, yo kòman, yo kontinye ap fè tchèk pwent yo, se konsa e sitiyasyon an ye nan Kanapevè la e nou wè kòman sa ye la. Moun ap di w ke popilasyon Kanapevè a ki pran nèg yo e plizyè jèn gason lapolis jwenn nan yon ti bis. Ap gade bis lan, e selon sa plizyè moun di, bis lan, ta sanble se yon bis ke yo fini chofè a, men pandan nèg yo fini chofè a, chofè a e pat gen, pat gen lechwa, li te oblije pote nèg yo, men lè yo ta pral rive devan ti pòs Kanap Vèvè a, lapolis ta pral fè tchèk nan bis lan, yo ta pral jwenn plizyè jèn gason alzaman. Se lapolis nasyonal ki toujou ap viktim, ou pa tande lè yo moute nan operasyon kèlkeswa kote y ale, se yo yo toujou ap tiye. Enben, popilasyon an akonpanye popilasyon l, popilasyon an ap ba l sèvis. Kote lapolis sòti mesye? Ou konn konn sa deja. Se nan matris pèp la l sòti. Se anndan popilasyon an lapolis sòti. Dizon nèg yo gentan pran mesaj yo di a ap vin boule komisarya sa. Pèp Kanapevè di yo l pap kite sa rive paske l ap kanpe la a, l ap kanpe sou 2 pye l. Se youn nan rezon nou di fòk Ariel met grenn nan mounda l pou l met kòd nan pye chen l yo, pou l met chèn nan pye yo, pou l fout mare yo pou sa a pa repete. Toutotan nèg yo konnen e Kanapevè y ap pase, y ap fout dòmi nan je yo bò isi a. Mèsi. Kanapevè, ankò yn fwa, li p ap ni Kanaran, li p ap ni Wout de Frè, li p ap ni Matisan, Kanapevè ap rete Kanapevè. Nòmalman se tè. An finalite, nèg yo rejwenn avèk kat eleman sa yo ki mete yo nan sitiyasyon ke yo t ap chèche la. Ki sa li pa t ekri ladan l? Bon, etandone ke mwen konn sandal yon demwazèl, m pa konnen si se moun ki ta pral fè manje pou yo. Pase k ap sot Petyonvil, se yo ki ta bon plis k ap sot Petyonvil. M panse nou tout konn istwa, nou tout konn kote yo soti, nou tout konnen se yon peyi ki gansterize, nou pa ka idantifye egzakteman ki kote l soti ak ki kote l pa soti. Èske nou pa gentan fè youn nan yo pale menm avan ke yo te egzekite yo? Ou menm ou ta nan sitiyasyon sa, se pale ki ta pral enpòtan pou ou? Ou jwenn pil zam sa yo nan mouda nèg yo, kounya ou pral fè yo radote? Sa w pral fè yo di? Apa kote pou yo pale a y ap pale la? Ok mèsi. Sa se mesaj moun kanapevè e m pa kache di nou wè, wè papi an, mwen menm m damou ti papi an m love li. Paske yon granmoun konsa ki ta sipoze ap prepare l pou retrèt li, kounye a l oblije, li nan lari, grenadye alaso, grenadye alaso l pa menm ka al dòmi lakay li trankil, li pa menm ka viv lakay li trankil, ou wè, ou wè papi sa, ou wè nèg sa lè l te jenn gason, zafè l te plen men l. E jouk pandan l granmoun nan, nèg lan stil brav toujou. Grenadye alaso l ye. Ariel p ap regle yon mèd. Elbe p ap regle yon mèd. Emely Prophète p ap regle yon mèd. Ariel ankò kòm minis de l'interieur et des collectivités territoriales, li p ap regle yon mèd pi rèd. Epi pou nou ta kanpe, pou n ap gade yo. Grenadye alaso l ye. Fòk peur lan, fòk, ou konprann, fòk terreur lan, fòk li chanje kan a yon sèten moman. E se la m damou moun Kanapevè paske fòk peur lan, la peur doit changer de camp. N ap soufri, nou pa ka dòmi lakay nou, nou pa an sekirite, gen polisye ki anvi ba nou sekirite men yo pa gen mwayen pou yo bay sekirite an, se pa fòt yo, men se fòt otorite yo, se fòt chèf yo, se fòt lidè sa yo, lidè chanpwèl sa yo ki nan tèt peyi an, ebyen ki sa k dwe fèt? Ki sa k dwe fèt? Ki sa k dwe fèt? Nou dwe chavire chodyè a. Nou dwe chavire chodi a. Jan w wè moun Kanapevè kanpe an. Jan w wè moun Debussy deside yo menm y ap rejwenn moun Kanapevè. M ap gad yon ti zòn, moun nan kominote Sent Mari, ki jous anlè anlè anlè tèt Kiskeya, nan mòn sa. M ap gade maten an moun yo, yo ap kouri kite lakay yo wi, bandi wi, pou bandi y ap kouri kite lakay yo wi. Menm jan a sous matla yon ti kote pezib, moun yo pa janm nan anyen moun nan voksal moun, yon gwoup nèg yo dou, y ap batay pou teritwa. Lè w ap chèche teritwa w pa wè l. Lè w ap chèche pou sa nèg yo ap batay la w pa wè l. Se kòm si ti bout tè papa Desalin nan, Desalin se sèlman nonm manman yo l te ye, Desalin se te bòpè yo l te ye, Desalin pa t anyen pou nou, Desalin pa t fè anyen pou nou, nou pa dwe rekonesan, eksetera. Y ap mete n deyò, y ap pran byen yo. Yap batay pou teritwa, on Jenèv on Jenèv ap fè guerre de gang, guerre de territoire, e guerre e ki gen konplisite leta andan li etc. Poukisa w pa wè l? Lè w ap gade andedan Site Solèy kiyès kap mouri, kiyès kap viktim? E pa moun Site Solèy ankò? Mwen m vle mesye yo kòmanse mete tèt sal nan tèt yo. Se moun Site Solèy, nou di nap batay pou moun Site Solèy mezanmi de gras, moun yo pa ka viktim ankò. Ke l te nan bò je pèp, ke l te nan bò je nèf eksetera y al ye, moun yo pa ka viktim anndan site a ankò. Moun yo gen moun ki blese, yo di w prè de 70 moun tonbe nan kad batay sa a. Lè moun nan blese l pran bal, menm sòti l pa ka sòti pou l al pran swen. L ap mouri. Nou di nou renmen moun yo, nou ta renmen leta chanje kondisyon lavi moun yo, vin avèk pwogram kominotè, vin avèk pwogram dasistans. Men ofinal pou kiyès l ap ye? Pou kiyès? Lè tout moun fin mouri, lè moun yo fin mouri, bon, kisa n ap jwenn kòm teritwa? Kiyès n ap jwenn pou nou e, pou nou egzèse otorite nou sou yo? Se sa nou bezwen? Montre n se chèf, montre n se lidè, montre n se bouwo a, n ap egzèse otorite nou. Nou bezwen teritwa pou n egzèse otorite nou sou moun k ap viv nan teritwa w lan. Men lè moun yo gen chans yo kouri lage pye yo. Se kabrit nou pa wè sa nou fè matizan tounen nou pa wè sa nou fè pòtoprens tounen nou pa wè kounye a pa gen kesyon e o map desann m bò katedral pa gen bò katedral ankò non se raje se poul se kòk se chyen se bagay sa yo ki genyen anba raje monte disèt wotè son forè. N ap batay pou teritwa. Ki teritwa? Ki sa, ki sa nou jwenn kòm pwofi? Ki sa nou jwenn kòm benefis? Ki sa nou jwenn kòm avantaj? Kounye a, lò nou wè nou fin kwape tout moun yo anba, moun yo al pran refij, yo jwenn yon zanmi, yon pwòch ki anfèm yon ti chanm kay pou yo, kounye a nou monte nan degwenn yo. Nou nan fò jak, nou agoch, nou adwat, nou devan, nou dèyè. Li pa lapèn. Li pa lapèn. Mwen menm pèsonèlman, mwen wè m gen de seri de moun, de seri de fanatik emisyon an, paske mwen m renmen ret an kontak avèk e fanatik yo, lè y ap pataje enfòmasyon, lè y ap pataje pale pwoblèm peyi an, sa li vrèman enteresan. Epi gen de seri de moun ki oblije kouri kite kay yo nan sous matla. Moun yo gen kay yo, yo redi travay fè kay yo, Epi yo pral nan, yo pral nan abri. Yo pral dòmi nan abri, dòmi chita, ekspoze yo avèk plis danje. Ki sa nou jwenn kòm pwofi? Jounen jodi a on bogi, bogi, bogi, bogi. Men o final, fo bogi sa a fòk li poze tèt li kesyon, èske l pa moun menm jan avèk moun sa yo k ap sibi afwon sa yo, k ap sibi zak kriminèl sa yo? Se paske w gen otorite sou yon gwoup moun ki fèb. Moun yo yo fèb paske yo pè. Men, jan w wè moun Kanapevè deside kanpe jounen jodi a kòm yon sèl òm. Si moun Debisi, moun Turjo, si diferan lòt zòn di y ap rejwenn yo, moun yo deside nou gen zam, ou gen zam nan men w, yo menm sa yo jwenn nan y ap sèvi avè l. Nou wè nan kisa peyi a ap ye? E se domaj wi ke w gen yon peyi se popilasyon an ki oblije ap monte de gwoup dotodefans. Se moun yo ankò ki oblije ap kreye sitiyasyon pou yo defann tèt yo. Se yon wont wi. Se yon wont. Nou rive ba wi. Nou pa ka desann pi ba ke sa ankò non. Nou pa ka desann pi ba ke sa ankò non. Ou konn tande granmoun yo konn ap di w se chen k ap bere kasav ou se eks bagay sa yo. Nou rive nan yon etap la menm chen pa vle. Menm chen an pa vle pou l ap bere kasav nou, pou l ap niche nou ankò. Paske nou tonbe ba, nou tonbe mal. Nou gon pakèt nèg ki nan tèt leta a, nou gon pakèt nèg ki nan tèt peyi an, nou pa konn sa y ap regle, nou pa konn sa yo vin regle, nou pa konn sa yo vle fè, nou pa konn pou konbyen tan yo la, nou sèlman rete n ap konstate lè dega. N ap konstate lè dega, manman n, papa n, frè n, sè n, pitit nou, zanmi nou, mari nou, pwòch nou, y ap mouri, y ap trepase, bandi ap touye yo, bandi ap vyole yo, nèg bon! Nèg savyen yo, nèg sa yo mezanmi, s on trajedi yo ye. S on trajedi. Maten an de trèt on enfòmasyon ki rive jwenn mwen, nèg savyen yo, nèg nan baz Luckson Elan yo, gwo koure sa a ki pran depatman Latibonit lan kòm byen manman l, kisa nèg yo amize yo fè? Wè moun se mak, kale je nou eswè san l lanse. Fòk nou vijilalert wou jan li sou Senmak. Gen seri de bis ki soti tèt dwat nan Latibonit nan Savyen, direksyon Senmak. M pa konnen si son gètapan yo pral tann, m pa konnen ki sa yo prevwa fè, men fòk nou kale je nou, fòk nou vijilan. Kounyeya nèg Savyen lè yo kidnape medam yo, menm lè w peye ou pa peye, y ap vyole w, y ap fè kadejak sou ou e lè w sòti ou pral sezi tande w sewopozitif. Ou pral sezi tande nèg yo yo ba ou sida. Se trè malere, se trè regretab, men kiyès ki lakoz? Leta! Kiyès ki lakoz? Leta! Se pa sèlman leta non, men prensipal moun ki lakoz lan se leta. E se youn dè rezon moman an rive pou kale jou. Jan m te anonse li nan kòmansman videyo a, genyen atis Izolan. Nou konn izolan, kè si pa kou tout moun konn izolan. Izolan, barikad kou, izolan, atis ki te ki te nan manifestasyon nan opozisyon politik kont Jovenel. Gen moun ki te trete l de tou lè non men m toujou di nou l, lè w nan opozisyon se yon dwa w genyen. Menm jan w ka pwo, ou ka pou pouvwa a, konsa tou w ka kont pouvwa a. Sa pa fè de ou yon, ou konprann, sa pa fè de ou pou otan yon kriminèl, yon asasen, ou konprann. Donk tout moun lib pou yo chwazi kan yo, tout moun lib Tout moun gen konviksyon yo, tout moun gen pozisyon yo. Sepandan, lè w gen yon pozisyon, gen yon konviksyon, fòk, ofinal, fòk moun yo, fòk peyi a ka wè ki sa l rapòte, ki sa l itil. Ebyen, pwoblèm peyi an, ensekirite an, pwoblèm gang nan, li touche Izo jouk nan zo. M pral kite w avèk atis lan ki vrèman, Izo Daon, Izo ou konn tande izo dawonn sak te rete pou izo pran lari an dayè menm li menm li di w dèfwal soti li ta rale zam li epi l fin avèk sa li fin avèk sa men se domaj bon an nou gade avèk mwen atis izolan e wap genyen plis detay sou sikonstans ki antoure videyo sa ke atis lan li pataje avèk nou. Ba yo fistran menn. Pa bann manti menn. Ou lakay ou pa ka viv byen. Si ou lakay ou pa ka viv byen, ki kote ou pral viv? Yon moun ou lakay ou pa ka viv byen, ki kote ou pral viv? Mwen yon sèl bagay m ap mande jodi a, m ap mande kote atis yo? Nou menm atis yo, chèf zòn yo konn rele nou pou n vin jwe pou yo, anpil nan nou, nou ale. Egzanp mwen menm, mwen konn ale. Jodi a, Se pou nou menm tou nou mete tèt nou ansanm pou n al pale a chèf zòn yo. M te mande premye minis nan sa a wi, m te di l pran nou menm atis yo pou n al pale avèk nèg katye popilè pou nou mande yon trèv pou peyi an. But, yo, yo pa t vrèman fokis sou sa. Men jodi a, m panse lè a rive. M konnen gen anpil atis nou menm nou pa p viv ann Ayiti, anyen Ayiti pa, pa enterese nou. M pa kont nou tou. Paske a chak fwa yon atis deside pou l pran pozisyon l pou peyi sa a, li jwenn anpil jouman. Li jwenn anpil moun kap detounen paske ayisyen gon pwoblèm sa yo mete nan tèt lide yon moun nan li pa li mèt konn moun nan se li li repete wout ayisyen gon pwoblèm sa menm se tankou se krab yo ye wap kenbel pouw sove lavil epi li menm lap mòde w se konsa ayisyen fonksyone men jodia nou menm atis yo menm sa yo konn pale mal menm sa tou ki konn pa dakò. lè atis ap fè jan de aksyon yap fè nou mande revolisyon lè nap mande pou pwoblèm peyi a rezoud yo menm yo pa konn vle antre ladanl lan tout atis sa yo an nou mete tèt nou ansanm an nou ale nan katye popilè yo pou nal pale avèk chèf zòn yo pou nou di yo nou paka viv konsa jan nap viv lan la tout jounen si se pa yon frè nou yo kidnape Son sè nou yo kidnape, son zanmi nou yo kidnape, tout jounen se kouri. Si se pa yon frè nou yo tiye, son kouzen nou k mouri, tout jounen son pwoblèm, tout jounen son pwoblèm. Jodi a nou rann kont ke leta ayisyen pa ka pran responsablite l, li pa ka bay peyi a sekirite. Nou dakò se nèg sa yo ki chèf, anben nou menm jodi an nou dakò tou fòk nou mete tèt nou ansanm pou n al mande chèf sa yo. Si se padon pou nou mande nèg yo, nou mande yo padon. Se ajenou nou pral met nan pye yo, ke n al met ajenou nan pye yo, paske nou pa kab viv jan n ap viv lan la. Nou pa ka nou pa ka dakò sa, tout jounen se moun kap mouri, moun mouri bò kote pa yo tou, lè w gade mwen map poze tèt mwen kesyon, mwen menm ap di chèf sa yo, èske nèg yo gon kè yo pa genyen, lè w gen 2 ti sòlda ti moun a ti laj ki kenbe zam nan men yo, ou wè yo rive deyò a yo fann tèt yo, kijan w santi w, nèg la tap bay blag avè w tout jounen l te bò kote w epi w wè li sot nan lari an li mouri, se menm pwoblèm nan li ye pou nou menm tou, lè nou gen zanmi nou, nou gen frè nou, nou gen sè nou. Nou gen zanmi de lwen, nou gen ti fanmi nou k nan lari an. Lè yo pote yon nouvèl ba nou, yo di men nèg la mouri. Lè w mande poukisa l mouri, w tande se afwontman zòn, nèg k ap goumen pou teritwa. Pou ki teritwa n ap goumen an? Pou ki teritwa n ap goumen an? Lè a Sendomeng n ale nou wè sa k teritwa. Jodi a m p ap vin pale Ayiti mal devan Sendomeng, men si yon moun pa fè l ou ipokrit. Lè a Sendomeng lè w rive, ou wè sa ki teritwa. Jodi a pou ki teritwa n ap goumen? M ta renmen yon bandi oubyen yon chèf zòn esplike m pou ki teritwa l ap goumen. Èske nou viv, nou vin viv sou tè sa pou letan e letènite? Èske nou vin viv ti sale sou tè sa? Nou tout se pase n ap pase, nou gen yon ti tan pou nou fè sou tè sa pou nou ale. Men si nou vin ladan l, se pou nou viv byen pou nou ale. Jodi a m pa rann kont konnèk pran zam pou l fè yon revolisyon, pou l goumen pou yon bagay, m pa gen pyès pwoblèm a sa. Men mesye, men mesye! Si nou di nou pran zam pou nou goumen paske nan kondisyon nou tap viv la men ki li pat bon se sak fè nou pran zam. Si nou di se moun ki mete zam nan men nou tou mesye pou nou goumen jodi a nou granmoun kòm anpil nan nou toujou di se moun ki ba nou zam nan li lè li tan pou nou met zam nan atè. Li lè li tan pou nou konprann ke jodi a fason nap viv la la moun pa konn viv konsa. Gad yon masak ki fèt sou Smat la. Menm moun Kabarè ki kite Kabarè yo plonje Akayè. Moun Akayè yo menm se kouri y ap kouri la, yo pa konn ki wout yo pral fè, se Lagonav, Mwen la pou nou tout konnen kisa nap fè, pou tout ayisyen met tèt yo ansanm pou yo konn kisa nap fè. Paske leta pa ka pran reskonsablite l, se nèg sa yo k vrè chèf vre, sa vle di se nou menm ki pou al pale a chèf sa yo pou nou di yo ba nou yon chans, kite nou fon ti viv tou. Map gade mwen menm pou mizè m pase nan vi m, m pase anpil mizè nan vi m. Jounen jodi an se jounen jodi an map eseye travay, kreye anplwa bay lòt moun travay. Kounya m panse m pral jwi lavi m nan peyi m avèk zanmi m ki pase anpil mizè avè m. Men pa gen ka fèt non. Peyi bloke pou gran mesi. Menm nou menm mesye ki gen zam nan men nou yo nou pap viv. Jodi a nou mèt fwe 1 milyon dola. Dim koman nap viv avek 1 milyon dola sa. E pandan se tan, si nou te bay peyi a yon trèv pou nou fonksyone, ti kob ki nan men nou an nou tap viv avel. O mwen nou ta di apre 3 zan na rekomanse anko mesye. Apre 1 an na rekomanse anko. Se vip vip vip vip vip vip san kanpe. Epi tout moun bèbè, tout moun pè, paske tout moun pè mouri, tout, non li pa ka konsa, non li pa ka konsa misye, li pa ka konsa. Je di a li rive, nou rive nan yon moman la, nou pa kapab ankò, nou pa kapab, nou pa kapab ankò, pa gen moun ki ka viv la, pa gen moun ki ka viv la, nou ba, nou, nou, bagay la pa, bagay la pa mache pou pèsòn la. A monchè. Sak pi tiyem nan mwen menm, defwa ou fè de seri de bagay, wap lage bèl ti foto, bèl bagay sou Instagram, sa vle di jan granmoun lontan yo konn di, se pa tomat wap bay, wap bay koulè, pa gen gou vre. Wap bay koulè, pa gen gou vre, wap montre moun wap fonksyone, pa gen fonksyonman vre, se moute wap moute moun wap bay blòf, epi ou jwenn de vagabon ki sou rezo sosyo, La filo ak tout tenten k genyen. Pandan nèg la pa konn nan ki pwoblèm ou ye, nan ki soufrans ou ye, ou menm ou pa menm ka fonksyone la. Biznis ou pa ka fonksyone. Ou bezwen 167 goud pou achte yon dola ameriken. 167 goud pou achte yon grenn dola ameriken. Kòman moun ap viv la? E tout sa pou peye an Ayiti prèske an ameriken. E ou gen ti fanmi lòtbò, tankou egzanp mwen menm m gen pitit mwen fò m voye transfè chak mwa. Epi moun nou pa menm konprann, moun se pale tenten, pale tenten. Men pwoblèm peyi an. Pwoblèm peyi an men sa l ye, se katye k ap goumen ak katye. Nèg k ap goumen pou teritwa, ou pa konn ki teritwa, yon ekip teritwa santi kaka, eskize m tout moun, se pou li moun ap goumen. Mande m pou ki sa goumen pou teritwa sa yo. Yo nèg yo pa menm rann kont ke moun ki bò kote yo, ki jan moun bò kote yo ap soufri. Yon chèf zòn ki gen yon moun bò lakay ou wè k ap rele w chèf, Li pa renmen w. Se pè l pa w k fè l rele w chèf. Paske ou gen yon jan pou fè l rele w chèf pou l renmen w. Paske si w enpeche moun bò lakay ou viv byen, kòman moun nan pral fè renmen w? Mwen si m ta pran zam, m ta pran zam pou m defann moun ki pi ba yo. M ta pran zam pou m defann koz moun ki pa ka defann koz tèt yo. Se pou li m ta pran zam. Paske de tanperaman, mwen renmen pran pou moun ki fèb. Se konsa m fonksyone. Men jodi a mesye, ann gade kijan bagay yo ye. Nou menm tou, m dakò, nou ka di pa gen moun ki vin chita pale avè nou, men jodi a se yon chita pale pou l ye. Se pa kòmsi lapolis ap atake bandi, bandi ap atake lapolis, bandi ap mouri, polisye ap mouri. Non, moun pa fonksyone konsa vre nan venteyinyèm syèk sa a pou moun ap mouri konsa. Lòt nasyon, lòt peyi, se peple y ap peple pou yo gen plis moun. Dwe soti plis moun lakay yo. Nou menm se detwi nap detwi moun. Nou deja pa yon nasyon k anpil deja. Yon ti ponyen moun nou ye. Nou chita nap tiye ayisyen parèy nou. Tiye ayisyen parèy nou pou granmesi. A mesye. Jodi a m mande nou padon pou moun pou moun pou moun sous matla. M mande nou padon pou moun kabarè. M mande nou padon pou moun akayè. M mande nou padon pou moun monre. mande nou padon pou moun latibonit an gwo se pou tout peyi a pou nou ta mande padon paske pa gen pa gen kote kap fonksyone nan peyi an men tèlman gen de moun ki soti nan zòn yo lach yo pa janm vle di anyen yo pa janm vle di anyen kou w pale w menm kou w pale yo di w woy e pa te entèl ou te di k pat bon e pa te entèl ou te di pou te voye ale men si te entèl la te bon jodi a l pa tap bay sa la non entèl nou tap goumen nou te di fòk li ale paske bagay yo pa tap mal mache a si l te bon nou pa tap gen sa k vin jwenn nou la non Ou panse nou tap gen tenten sak vin nan figi nou la? Si nèg yo te konn kreye djòb nan katye popilè yo, mete faktori andedan Site Solèy, mete faktori andedan Vilaj de Dye, mete faktori anndan Gran Ravin, ou panse l tap konsa? Pase jèn nèg yo ta pral bay zam nan, kenbe zam pa tap enterese l, pase lap fonksyone, ti mwayen l genyen an lap ka fè chèlbè avè l, li tap fyè de kòb lap fè a. Se paske tout sak pase sondaj tenten yo ye. Afè moun ap vin di si entèl te la, e boulchet sa ye. Ni entèl, ni pati entèl yo tout se menm bagay la yo ye. Jodi a nou pa kapab ankò, se fini. Mwen men yon sèl bagay map mande atis yo, atis yo, atis yo. Ke nou mete grenn nan mouda n, nap mete tèt nou ansanm, nal nan katye popilè. Nou pa pral vin goumen a nèg nou pa konn goumen. Nou pa genyen nan men nou. Nou pral pale avèk nèg yo pou nou di nèg yo bay peyi yon trèv, nou pa kapab ankò. Ou pa konn tande ti lapli kap pale? Lè w tande diskou ti lapli ou wè se yon nèg si w al pale avè l li ka tande. Fò n al pale avè l. Si pa gen moun ki vin pale avè l, fò n al pale avè l. Ou pa konn tande Izo? Fò n al pale avè l. Fò n desann nan vilaj la n al pale a Izo. N al di Izo vilaj de Dye ba nou yon ti chans. Ou konn tande nèg yo kap pale nan radyo? Se pou n al pale avèk nèg yo. Fò n ale Kanaran n al jwenn Jèf. Fò n ale Titan 1 n al jwenn Bogi. Fò n al jwenn Vitelòm. Fok nou ale mesye. Mesye dam gen fanm tou nan atis yo fok nou ale paske menm si w pap viv nan peyi a gon bagay ki enterese w la. Mwen menm pa gen lòt kote m ka ale se la m ka viv. Tout sa m gen se la m pa gon poul deyò. Tout sa m fè se la m fè l men jodi a m pa ka viv ladan l. M pa ka viv anpè, m pa ka viv a zanmi m, m pa ka viv a fanmi m, m detache de pitit mwen. M gen pitit fi ankò, edikasyon m t ap bay pitit pa m nan mwen menm si l te bò kote m konn kijan m t ap grandi l jodi a men l al grandi yon lòt kote m pa menm konn kòman l ap grandi l. Se yon ta de nèg tou yo nan radyo, se se afè pa yo y ap regle monchè, m pa ban n manti. Map bann manti menn. Ah. Anpil fwa yon moun wèw la li panse wap viv ou pap viv menn. Sak rat sak rete pou rale zam pou tire tèt ou pa rete anyen ankò. Anpil fwa moun nan wèw li deske wèl sou Instagram wap bay frechè l di yo misye ap mennen kibò ap mennen nan kisa? Mennen nan kisa? Mennen nan kisa? Kay mwen fini m pa menm ka antre ladan l epi m ap mennen. Nan kisa m ap mennen an? Mennen nan kisa? Ou kwè se fake mennen k ap fèt? M pa ka chita bò lari, bò lakay mwen bay blag a zanmi m epi m ap mennen. Nan kisa m ap mennen an? Men men men men m di nou sa, mesye atis yo, mesye atis yo, an nou met ansanm. Lè nèg yo konn bezwen nou pou n vin jwe pou yo, n ale. N ale, pase bon m di w, bon m di w klè, mwen menm son bagay m toujou di, lè nou, lè yon chèf zòn rele yon atis vin jwe pou ou, w al jwe. Ok? Kwè m, lè yo kidnape yon moun pou ou rele yo, yo p ap lage moun nan pou ou gratis. Men y ap di w atis lan, a, e, tande non, e, menm kòb gaz la fò w voye. Men si nèg sa yo konn gen dyalòg sa yo, nou menm tou, an n kenbe yo sou dyalòg tou. Fòk nou di nèg yo tande mesye, jodi a ou ka tounen yon vrè chèf zòn bò lakay ou, ou pa bezwen fè moun abi. Taks bon, bon pito nèg yo takse tout biznis ki gen nan zòn yo. Men pa manyen moun, pa fè moun abi, pa tiye moun. Lè w elimine yon nanm, se pa ti bagay piti non yon moun ki tiye yon moun. Nou wè yon chyen k mouri Etazini jan yo fè antèman pou li? Epi pou gon pòp ayisyen parèy ou imilye l, ou tiye l, ou rache l, ou manje tèt li, w ap manje kè l, w ap montre kòmsi ou se kriminèl, kriminèl nan kisa? Mwen menm atis yo, m di nou sa, se konsa n ap gade bagay yo, se konsa n ap gade l, ret gade l konsa. Mwen menm m pa ka gade ankò, m gade twòp, m fè silans twòp. Moun lakay mwen pa vle m pale, zanmi m pa vle m pale, tout moun ap di konsa, yo fè atansyon, fè atansyon. Fè atansyon nan kisa? M ap mouri? Moun kap tiyem nan lap mouri tou. Li gen dwa pa mouri menm jan avèm men li gen poul mouri. Ebyen epou epou letan e letènite m te vin viv sou tè a? Nou tout gen pou nou pase sou tè a. Men sèl bagay son konsyans pou nou pran, ti kras tan nap fèt sou tè a poukisa nou pa rete nou viv ansanm nou viv anpè sou li. Jodia gen moun kal viv etazini, strès preske fin tiye yo, stroke lage yo atè yo preske fin mouri paske yo ou pa wè lòt peyi, la an repiblik dominikèn moun nan ale li pati li travay li fè bèl kay li li tounen li vin li vin fè ti granmoun li lakay li. Nou pa wè sa? So jodi an nou menm, lakay pa nou, se kouri ale. Kouri ale. Menm lè nou pa konn kote n prale, se kouri ale. La, ou annik ap kondi, ou travèse fontyè e Malpas, ou rive la, ou wè moun nan di w mèsi Jezi, m santi m an sekirite. Bon, pou m deyò, pou m santi m an sekirite, pou m lakay mwen m pa ka gen sekirite, sa son derespèktan monchè. Sa son derespèktan. Yon gwo derespèktan. Pou m lakay mwen, pou m kite lakay mwen. Mal pran yon moun pou m di mèsi Bondye m an sekirite. Poukisa? Pwòp Ayisyen parèy nou ki pa vle n viv la a. E m mande w ki kondisyon? Mwen menm m ap di nou sa chèf zòn yo. Bagay la pa bon ni pou mwen, ni pou nou. Ok? Li plis pa bon pou mwen, m konn sa. Men l pa bon pou nou tou. Paske gen yon kòb ou gen nan men w, fò w te ka viv byen avè l. Ok gon kob ou gen nan menw fow te ka viv byen avèl m tap gade izo ki te pran plak YouTube e ki tap fete pil chèn li nan koul moutre lajan e jodi an si izo pat kreye tout elmi sa yo a popilasyon an li patap konsa pou li li tap plis kale kol andedan vilaj la ou konn sam vle diw so li patap konsa pou ou sa vle di son mesaj nou ka pase pou tout chèf zòn yo gon kob ou gen nan menw se bay moun souf mesye bay moun souf. Tout jounen se tiye moun, rache moun, boule moun, pike moun. Rache moun, boule moun, pike moun. An yon peyi ka fonksyone konsa? Anyen pap fonksyone la. Pa gen anyen kap fonksyone la. Mwen menm jodi an la, m vin rele tout atis yo. Chèf zòn yo konn rele nou pou nou vin jwe pou nou, nou deplase n al jwe. Jodi a e pou nou deplase n al kote yo. Mesye, e nou k chèf nou? Bon mwen di nou sa jodi an, e nou k chèf nou? Ayisyen pa gen chèf, se nou menm ki chèf nou. Se nou k di nou lè pou nou sòti, lè pou nou antre. Nou ba nou l, nou ba nou l, nou chèf nou chèf nèt. Ba nou ti chans, e sa nou bezwen. Nou dakò e nou k chèf nou, ba nou yon chans pou nou fonksyone. Ba nou ti, ba nou, ba nou ti bagay. Ba, ba nou ti chans pou nou fonksyone. Nou ba w ch, nou ba nou l, e nou k chèf nou, ba nou ti chans. Ba nou ti chans. Paske nou pa ka fonksyone menm. Sa yon, son bagay dwòl. A jis pou m, kounye a pou mwen se peyi a pou m kite pou m al viv yon lòt kote. Pande e la m fèt, e la m grandi. M gen anpil moun jodi a m reyisi ki ka viv de mwen. Ok si m manje yon pen m ka kas yon moso pen ba li. Jodi a lè m vire dèyè malon lòt kote a, m ap manje pou kont mwen epi m ap kite tout moun ki grandi ansanm avè m yo mouri grangou? Ah mesye monchè. Mwen m vle nou kwè sa. Nèg chèf zòn yo pa panse nan tèt nou se lanmò sèlman pou n ap tann. Pa mete bagay sa nan tèt nou. Pase m gen anpil m panse nan tèt nou ki di sèl sa k ret pou nou e lanmò. Pa gen sa. Pa gen sa. Chanje, chanje anbyans nan katye popilè yo pou nou wè. N ap gen plis moun ki apwoche bò kote nou. N ap gen anpil biznis ki vin ouvè nan zòn nou, n ap takse biznis sa yo, n ap viv de yo. Jodi a e nou menm ki pou bay lòd pou nou di lè yon bal tire nan zòn nou, kòman yon bal fè tire. Lè sa nou ka travay de konsè avèk lapolis, m pa konnen, lame, m pa konn sa yo pral fè a. Paske nou pa kapab ankò. Moun ou wè k ap di atake nou, tiye nou yo, se moun ki pa bezwen peyi a mache, yo pa bezwen anyen fonksyone nan peyi a. Paske nou gen zam nan men nou, nou pa egare, nou pap janm kite moun vin atake nou tou. Kounye a, moun n ap voye atake yo a, y ap tire moun yo tou. So, se sa nou bezwen peyi a fonksyone. Bon, mesye mwen menm m pa vle l konsa. Se nou k chèf. Derespektan. Ou wè moun sou smat la. Kounye a malere, malerèz. Ou ta malere, malerèz. Tout moun ki, moun ki konn zòn nan, pase nan zòn nan pou nou wè kiyès k ap viv ladan l lan. Gade moun, solèy la griyen sou do kay yo wi. Moun yo pa ka viv. Moun kabarè, moun akayè, moun akayè se jaden, e bay bannann yo regle wi, se bay sa moun yo regle, ou ka jwenn ti vakabon nan zòn nan konn ap fè aktivite bouche wout, men se sitwayen pezib nèt wi ki gen nan zòn sa. Kounye a men tout moun se vole kouri kite lakay yo, tout moun se vole kouri kite lakay yo. Bon mwen se sèl sa m tap di nou, m prale m pap ret anpil nan live la, m prale, men sèl sa map di atis yo, chèf zòn yo, lè yo bezwen nou pou nou vin jwe pou yo, nal jwe. Jodi an, se pou nou regwoupe tout atis ki genyen, tout atis ayisyen nèt ki genyen. Nou pral pase nan katye popilè pou n al pale avèk nèg yo. Pou n al pale ak chèf zòn yo pou n di, mesye, ba yon brek. Ba yon brek mesye, nou pa kapab ankò. Ba yon brek, nou pa kapab ankò. Li pa bon ni pou mwen, ni pou ou. Mwen menm m bezwen konnen kòman yon chèf zòn santi l. Li gen sòlda l tout jounen bò kote l l ap bay blag, l annik soti, apre l tande nèg la mouri. Mwen m ta renmen konnen koman nèg sa yo santi yo. De menm pou mwen, lè m gen zanmi m konnen ki mouri koman m santi m. Jodi a la m vekse se paske m konnen yon patnè m malere a pa janm nan anyen nan ti djòb mason li ye. Yo rache nèg a li mouri. Lè m mande poukisa m tande goumen pou zòn, misye te lakay li yo antre yo tiye l. Mesye! Poukisa? Poukisa? Poukisa? Goumen pou teritwa, kot teritwa? Eske m wè nèg goumen yo pran tèl zòn? Eske lavi nèg la chanje paske l pran tèl zòn? Dayè lè w pran tèl zòn, tout abitan ki te nan zòn nan ki serye yo kite zòn nan, yo kite l pou ou. De kisa w viv ladan l? M pa konprann. Men jodi an, si nèg la e chèf zòn li, ou vin nan yon zòn, ou jere zòn ou an chèf, ou jere l an vrè chèf, ou jere l tankou pou di. Gen de zòn m konnen ki konn jere konsa. M pa bezwen site non zòn. Gen de zòn m konnen gen chèf zòn ladan l. Moun pa ka fè kadejak sou pitit moun nan zòn sa. Moun pa ka kase boutik moun nan zòn sa. Moun pa ka kase biznis moun nan zòn sa. M pa di moun sa gen dwa avèk pou l fè sa l ap fè a zam ilegal la. Men moun sa se yon egzanp kanmenm kòm yon chèf zòn. Moun sa pap kite zòn ni pou l kite zòn sa pou l al tiye lòt moun pou l pran lòt zòn sa. Se sa k yon chèf Ou ka chèf zòn ou, ou fè moun respekte w, fè tout moun renmen w. Ou bezwen fè kòb, w ap fè kòb konsa. Kòm Leta pa gen ase zouti pou l bay sekirite, nan zòn kote yo bay sekirite, ou fèmen l. Ou di tande, Izolan, ou gen yon ponp dlo la? Ponp dlo la bay di goud chak mwa. M ap bay di goud chak mwa paske m konnen ponp mwen an p ap gen anyen nan zòn nan. W ap jere ponp lan. Se sa pou chèf zòn. Men lò kan pran chèf zòn, se ou bezwen lajan. E kòm si, pou mwen menm di nèg sa yo gaspiye lajan. Paske nèg yo fè lajan, nèg yo moutre lajan sou entènèt, wap wè lajan, ou wè bagay, nèg yap moutre bagay, yap fè bagay. Men mesye, ba yon trèv. Di ok, m ba ou brek pou 1 an ma rekòmanse ankò. M ba ou brek pou 2 zan ma rekòmanse ankò. M ba ou brek pou 3. Nou frap, frap, frap, frap, frap, frap. Epi sak tiye nou moun ap mouri. Moun bò kote n ap mouri, moun bò popilasyon ap mouri. Sa vle di pa gen konsyans, pa gen anyen menm. Mwen mesye atis yo, mwen menm mwen di nou sa. Mesye dam, se de bagay nou ka fè, nou menm atis yo. Nou ka met tèt nou ansanm ke nou fèmen peyi Dayiti nèt. Nou tou fèmen l nèt. Pa gen anyen k ap fonksyone. Mizik p ap fonksyone, biznis p ap fonksyone, chofè moto p ap fonksyone, chofè kamyonèt. Nou fèmen peyi sa. Nou fèmen l nèt. Oubyen nou pran reskonsablite nou kòm nou gen anpil moun dèyè nou, anpil moun ki tande nou. Menm jan moun serye renmen nou, bandi renmen nou. Tout kouch moun renmen nou. So jodi a, nou gen mwayen pou nou chanje bagay yo. Chanje bagay yo, se pou nou mete pye n atè pou n al pase nan katye popilè yo pou n al pale a nèg yo. Pou nou di nou bouke. E sa pou nou fè wi. Pou n di nèg yo, ki mwayen gen pou nou ba yon brek. Ou te mèt banm on ti tan, banm on bagay pou 2 zan, kite peyi a fonksyone, kite moun vini, dyaspora antre nan peyi an, kite moun al lakay yo, kite moun yo viv, kite moun fonksyone, e nap fonksyone nan 2 bò, ni bò pa w la, ni bò pa m nan. Kite biznis antre nan zòn bò lakay ou, kounye a wap takse nou, wap di n konsa, nou peye, nou peye yo chèf la, nou peye yo pou voye je nan zòn nan, pou biznis nou pa kase, nou peye yo chèf la, pou yo pa tiye on moun nan zòn nan, nou peye pou sa, nou peye taks, paske pa gen leta, pa gen leta menm, pa gen leta. Pa gen leta. Pat genyen la avan pa genyen kounya pi mal toujou. Pa gen leta. Pa gen anyen menm. Jodi a la pa gen anyen menm. Se nou menm atis yo. Se nou menm. Se nou menm kounya ki. Tout espwa popilasyon se sou nou li ye. Yo pa sou lòt moun. Ou pa wè tout moun fè bèbè. Tout moun bèbè nèt. Kote moun ki te konn ap pede pale nan radyo. Ki te konn ap di. Pa gen afè sa ankò menm. Pa gen moun politik. Pa ayisyen pa gen yo ankò. Moun politik. Pa gen bagay konsa. Jodi a se nou menm ki pou pran angajman nou. Pou n al pale avèk chèf zòn yo pou nou di nou bouke nou pa kapab ankò. Fòk nou fonksyone. A monchè men. Depi w ou lakay ou depi w sòti fè atansyon. Pa vin ayiti non. Pa sezi non. Ki kote pou m ale. Fè atansyon nan kisa. M ap mouri. Moun k ap tiye m nan l gen pou l mouri tou. Li gen dwa pa mouri menm jan ansanm avè m. Mwen ap mouri tou, nou tout gen pou nou mouri. Se sa pou nou konnen lakay nou. Kòm nou tout gen pou nou mouri, sa n ap fè a an nou fè l ansanm. Ti kras tan nou vin pase sou tè a, an nou met tèt nou ansanm nou fè l. Mwen menm mwen di nou sa, chèf zòn yo se nou k chèf. Pa gen chèf, se nou k vrè chèf. Nenpòt moun ki di nou pa chèf, frekan l frekan. Se nou k chèf, nou menm menm. Nou menm chèf zòn yo, se nou k chèf. Jodi a, atis ayisyen, fanm kou gason, fòk nou met tèt nou ansanm n al pale ak chèf zòn yo. Bndye se ouk vre chef kite nou fonksyone. Humm peyi dwòl nap viv la wi peyi dwòl nèt wi peyi dwòl peyi dwòl peyi a peyi a frajil moun met dosye sou moun epi se inosan tout bagay yo se inosan lòt jou lè yo pran ti dam ki rele kimberly se yon petisyon nou menm atis yo fè Pou nou ekri minis jistis, pou nou ekri e komisè gouvènman Lafontant pou nou di gade dosye sa pou nou. Si ou jwenn, si nan dosye a nou jwenn ke ti dam sa konn pale yon bandi, nou mèt kenbe l. Yo pa jwenn anyen. Lè n mande e e minis lan e e e e e pa minis lan non, lè n mande komisè a pou ki sa ti dam nan anndan toujou, li di opinyon piblik. Sa di pa gen prèv opinyon piblik. Dèske yon bagay ta pale sou rezo sosyo, yon rezo sosyo nou gen la k trè mal palan kounye a, pa gen anyen pozitif, pa gen moun ki kwè nan anyen k ap konstwi, se detwi Ayisyen kwè nan detwi moun. Pa gen dat m fèt, yo te, depi anvan m fèt, y ap pale m de ASKO, y ap pale m de Minotri. Ou janm wè yo repare? Ou wè si yo te fèt, si te gen ASKO, si te gen Minotri, lè konsa yo t ap gentan boule yo, yo t ap gentan kraze yo. Menm jan sa k sot rive e Dekamewoun. Ou pa wè Dekamewoun, se youn nan patrimwàn nan zòn Akayè. Se yon kote depi yon moun ap vin nan Kot Dèzakayè, nan premye mo yo di ou Dekamewoun, kote l? Ou pa wè l kraze? Paske nou menm Ayisyen, nou kwè nan detwi. Nou pa kwè nan anyen k ap konstwi. Afè bay rele konstwi an, sa pa fèt pou nou menm menm menm. Se detwi. Menm yon moun ki sot a zero la nou wè lap grandi, nou soti pou nou manjel, bon mwen menm mwen rete yon nèg rele Morvan, nèg la chak jou nèg la nan moudam, nèg la pa konnenm ni an pent, ni an penti, chak jou nèg la ap banm dosye, menm moun depil wè yon moun byen avèm li bal dosye, ou pa wèl atake Ti Joe paskel konnen Ti Joe e frèm, se zanmim, li gentan pasel li bal dosye, se konsa peyi a fonksyone, nèg la di wap blanchi lajan, pou blanchi lajan fòw gen lajan pou blanchil, Mwen mo sa m renmen tande lè moun ap itilize moun ap blanchi lajan. M gen dwa pa makoklen, m gen dwa son nèg eklere, lè lajan pa m nan nan men m, m ouvè kò m avè l, m montre w bèl bagay avè l. M fè w panse m gen milyon pandan m gen 20 dola nan men m, sa yon milyonè ap fè, m fè l. Sa ka fè tèt ou gwo. Men kòman w ap trete moun, entèl nan dwòg, tout, ou bay moun tout dosye, nèg la ban m tout dosye, pa gen anyen k fèt Bay nèg ap bay la pa sanble m. Monchè map vann bay sa yo peyi a pa bezwen diskou sa yo kounye a menm. Diskou nou bezwen ni ou menm Morvan, ni TT, ni atis yo, ni sesi, ni sela mete pye nou atè pou n al nan katye popilè a pou n al mande nèg yo padon. Nou pa kapab ankò. O nou pa wè, nou pa wè sa k ap rive a. Nou pa wè kès ki vrè chèf yo. Ann mande chèf yo padon pou peyi a fonksyone. Se sa nou bezwen. Mwen m pa gen èn nan kè m pou pèsonn nèg. Pase lè yon moun ap pale mal de mwen, sa pa ret nan tèt mwen paske ou pa konnen m. Tout moun ki konnen m konn kiyès mwen ye. Jodi a e pa pwoblèm sa peyi a gen, met dosye sou moun, fè tire entèl, nèg Dèlmò yo, polisye Dèlmò yo konnen pral tire entèl. Bagay sa yo pa enpòtan pou nou jodi a. Tout moun gen pou yo mouri sou tè sa. Sa ki pi enpòtan, ti rès tan nou gen pou nou viv lan, mete tèt nou ansanm pou nou viv byen. Se sa. An nou mande vrè chèf yo padon. Nou mande yo padon. Mwen menm Izolan. Depi se chèf ki nan katye popilè yo. Nou mèt rele m Izolina. Depi se chèf ki nan katye popilè yo, mwen menm, mwen mande nou padon. Padon pou pèp ayisyen. Padon pou peyi Dayiti. Padon pou, padon pou, padon pou sous matla. Padon pou kabarè. Padon pou akayè nan vi rive sou li an. M mande nou padon mesye. An nou met tèt nou ansanm pou nou fonksyone. Paske lè nou atake zòn yo, wi nou fè dega, men nou gen sòlda pa nou k mouri tou. Kòman nou santi nou yon nèg t avè nou tout lasent jounen epi li t soti deyò al mouri? Ok pou m fini yon sèl bagay map di mesye sèl bagay map di atis yo mwen menm mwen pare m konn lòt atis ki pare an nou mete tèt nou ansanm nou te eseye deja nou te mande PM nan sa pou nou wè kòman nou te ka fè yon jan pou n al antre anndan katye popilè yo pou nou mande yon trèv sa pa mache. Sa pa vrèman entèrese nèg yo. Bon, nou menm atis yo, an nou pran afè nou nan men nou. Ok? An nou bay tèt nou sa pou peyi Dayiti. Pou l soti kote l soti an. An nou fè Ayiti kado sa. E pou nou al jwenn chèf zòn yo nan al pale avè yo pou nou di yo nou pa kapab ankò. Bay peyi an yon jan pou l fonksyone. Nou pa kapab ankò. Pase mwen menm m ap mouri. Tout pale m pa janm pale la m ap mouri. Biznis mwen fè fayit. Gon mizik ki rele voye kob se blof. Son fason map chache relax mwen epi parèt piti yo ki pi piti yo m fè yo parèt. Epa mizik kòsi m parèt m fè mizik voye kòb. Pa gen kòb pou moun voye. Bagay sa pa egziste. Kòb pou moun voye. Pa gen bagay konsa. Ok. So, jodi an. Nou bezwen fonksyone, nou bezwen biznis nou, nou bezwen biznis mwen fonksyone, biznis mwen kanpe, biznis mwen kraze, m pa ka, m pa viv ankò. Si w wè m pa mande moun, e paske m pa janm, m pa konn mande moun nan lavi m. M pa janm mande moun nan lavi m. E sa fè m toujou sezi lè yon moun ap di Zolan gen bòs. M pa gen bòs. Bòs mwen se tèt mwen. M fè may mwen travay, m fè kòb. M toujou ap fè biznis. M toujou gon bagay pou vann. E sa m fè. E si yon moun al labank, sou kanè w ap wè m pa gen yon goud. Paske kòb mwen se sèl bagay m fè avè l. M achte mazitè, m achte blòk. M achte siman, m achte fè. Se sa m fè ak kòb mwen sèlman. W ap toujou wè m nan konstriksyon. Se sa m fè sèlman ak kòb mwen. M pa gen anyen m fè. Men jodi a, m fin fè tout bagay sa yo. M ap prepare, bati kay pou m wè ki jan m pral fonksyone, mete kay nan lwaye. Bon, a ki moun m pral, a ki moun m pral lwe kay yo? A ki moun? Dènyèman, yon bagay rive m sou kot Dèzakaden. M panse nèg yo mal konprann. Nèg yo rele m, yo di m fò m peye. Si m pa peye, y ap kraze tout vit kay mwen. M di nèg la sou kraze vit kay la a dou fèb. Bon m son atis ki fèt toutouni pye atè. M soti nan zòn nou, nan komin nou, sou jidirisyon nou. E nou k pou ta banm kote pou m dòmi. Nou pa ka rele pou nou di pou m peye, si m pa peye n ap kraze vit. M dakò nou ka toujou di m mal achte. M te mal achte tè a m pa gen pwoblèm. Si m mal achte tè a nou pral devan lajistis avè m. Epi lajistis ap di sa pou m gen pou m fè a. Bon kounye a si m al ba nou yon kòb, yon lòt moun pèt ankò li di Izolan te mal achte. Nan kisa m ye? Menm kle a nèg la, m di nèg la peyi Dayiti kounya, nenpòt lòt peyi yo bay li, li pap bay 100 dola ameriken pou li. Mwen menm ki kòb m pral bay la poutèt yon vye kay Bondye te fè m gentan mete kanpe. Men jodi an mesye, si nou wè kay la pa sanble m, ok, fè sa nou gen pou n fè avè l la, mwen yo te mèt vann li, si nèg yo gen bon kè y a ban m yon ti bagay ladan l, si yo vle. Paske anyen pa enteresan la Ayiti, pa gen anyen k ap fonksyone la. M ap kite pitit fi m, m ap kite pitit mwen, m ap kite zanmi m, batay la ap kontinye. Batay pou peyi a chanje a fòk li kontinye. Batay pou nou viv tankou moun nan fòk li kontinye. Batay pou nou viv tankou frè ak sè a fòk li kontinye. Nou rayi moun twòp pou granmesi. Se nan rayisman k fè peyi a rive kote l ye a la. Moun fè fo kont wi, chak sam lage moun nan fè fo kont, an pakèt moun fè fo kont ap ekri tenten anba pòs mwen pou gran mesi, poukisa? M pa genyen avèw, m pa konnen w, m pa nèg ki konn nan kont a moun. M gen pèmi zam mwen, m gen zam mwen legal, m gen pèmi zam mwen ok ajou. Poko janm gen yon moun ki ka di izolan te rale zam sou li. M gen zam depi 10 ans. Pa janm sa poko janm fèt. Sèl janm tire, son ti bann ki sot bò lakay mwen tout moun konnen ki rele Djeraben, lèm al nan bann nan, lè polisye ap tire anlè kè kontan m fè 2 katouch anlè. Sèl jan, m eseye zam mwen. Apre sa pa janm gen bagay konsa rale zam, bagay sa yo pa bagay pam. Nan blòk kotem sòti a ou mèt al mande nan BPC. Si yon polisye konn fè moun abi ou pap zanmi Izolan. M pa bezwen diw pou bandi, yon polisye wi, depi ou konn fè moun abi nan zòn nan yap diw misye pap byen avèw. M pa renmen sa. M pa bya nèg pou zam, m pa bya nèg paske w chèf. M bya avè w paske m wè w gen w tanperaman, nou ka viv ansanm. Si w gen w bagay ou manke, m ka ede w pou w chanje l. E konsa m fonksyone. M pa janm gen pwoblèm pou m ap rele chèf nan telefòn gen pwoblèm, e tande non yon nèg te fè m tèl bagay. Sa poko janm rive m. Sa mwen menm, sa poko janm ladan m. Enben pou m fini m ap di nou, atis yo, fi kou gason, an nou mete tèt nou ansanm. Nal pale avek vrè chèf yo. Vrè chèf yo nou konn kiyès yo ye. Lòt chèf yo e blofè yo ye. M pap pale de lapolis non, paske lapolis pa sou kont tèt li. M ap pale de chèf ki an tèt, ki nan tèt peyi an, se blofè nou ye. Si nou pat blofè pwoblèm sa rezoud lontan. Paske pwoblèm nan se pa sa m te di nou, se pa al tire a lòt ki ap rezoud pwoblèm nan. Pwoblèm nan se nan dyalòg. Sou Preval, Preval te fè l. Li te fè yon bagay ki rele lapè nan katye popilè yo. E l te di, depi w pa renmèt zam, w ap mouri. Paske li baw wout pou sòti tèt ou, si w pa dakò sòti tèt ou la, w ap mouri. Men jodi a, kisa leta ayisyen fè pou nou sòti la? Moun ap mouri pa gon nòt ki sòti. Sa pa enterese yo, moun mèt mouri nèt. Chèf zòn yo m nan an men nou byen konprann sa m ap di an. Nou pa elmi, m pa vin fè gè avè nou non, men m pa kapab ankò. M pa kapab ankò vre. M pa, sa k gen konprann nan chèf zòn yo n ap konprann. M pa kapab ankò. M pa ba nou manti mesye, m pa kapab ankò. M p ap viv. M p ap viv. M pap viv. M te ka kouri nan lari a m ap rele anmweyy toutouni m pap viv. M pap viv. M fè twòp sakrifis, twòp efò pou e konsa m wè m ap tounen la. On dola ameriken, 167 goud pou m achte on dola ameriken. W al labank ou bezwen 500 dola ou pa ka jwenn li. Pa gen bagay. Kijan moun ap fonksyone la. Bon mwen menm m ap rele anmweyy. E ti malere, malerèz k ap travay avè m yo. M ap peye di mil goud, douz mil goud oubyen kenz mil goud. Ki kijan yo fonksyone? E sèvant lakay mwen, mwen peye, kòman l fonksyone? Paske ou bezwen 167 goud pou achte yon grenn dola ameriken. Sa vle di, moun ap mouri nan tout sans nan peyi a. Moun ap mouri grangou, moun ap mouri anba bal. E men pi gwo pwoblèm mwen gen, nèg yo plis tiye moun ki sanble avè yo. E pi gwo pwoblèm mwen gen, nèg yo plis tiye moun ki soti nan menm zòn defavorize ansanm avè yo. La belle, belle preske vid wi mesye. Belle preske vid wi. Belle wi, belle m te konnen an wi. M konn leve a minwi m al belle wi. M al nan baz rara m wi. M te gen baz mwen nan belle k rele baz lòbèy wi. M al nan baz lòbèy al jwenn nèg yo wi. Kounya m pa konn si nèg baz lòbèy mouri m pa konn konbyen k rete ladan yo. Depi wè gen koup di mond e mwen fò m parèt nan baz mwen m fè lòbèy pote gran tele gwo ekran televizyon met nan lari n ap gade wi men. M p ap janm fè yon mizik pou m pa site baz lòbèy ladan l non. Rara m wi non baz mwen m te konn ale wi jounen jodi an m pap baw manti menm a midi m pa poze moute bèlè non afè nèg ap di m vip vip nan kisa lè bal ap tire bal konn vip bal mawon pa nan vip so jodi a atis yo mesye m vin mande nou sekou m pa konnen si nap antre ladan m pa konnen kisa nap fè apre live la mesye m ta renmen atis kap tandem yo ni sak lòt bò. Ni sa k zuzu, ni sa k fè konpa, ni sa k fè rap, ni sa k fè rabòday, ni sa k fè rege, ni sa k fè pent, an nou mete tèt nou ansanm pou n al pale a vrè chèf zòn yo. N ap fè yon delegasyon, nou pral Gran Ravin, nou pral Vilaj de Dye, nou pral nan Tibwa, nou pral Solino, nou pral Kay Vitelòm, nou pral Kwadèboukè, nou prale Titanyen, Pou n al di nèg yo mesye kisa nou ka fè? Bay peyi a yon trèv pou nou fon ba nou yon chans pou nou fonksyone. E sa n bezwen? Anyen ankò. E sa n pral mande yo? Anyen ankò. Ba nou ti tan pou nou fonksyone. Lè sa a Leta ayisyen li menm a chache yon jan pou l rezoud pwoblèm yo ansanm avè nou. Men ba nou yon ti tan. Ou konn konbyen timoun la pandan lekòl la yo blije kite lekòl yo? Yo pa ka al lekòl ankò. Yo chache lòt wout pou yo ale. Dim kòman ti moun bèlè ki te kòmanse al lekòl ka al lekòl kounya? Pandan egzamen reto filo pral vin la. Pèdi. Titan 1 menm bagay la. Kabarè menm bagay la. Sous matla menm bagay la. Tomasen menm bagay la. E e e e e e ki kote sa ankò? Wout frè menm bagay la. Peyi a tounen yon sèl bagay bwa kale, bwa kale, bwa kale, bwa kale, bwa kale. Bwa kale. Bwa kale. Son sèl bagay. Bwa kale. Bwa kale. Ou rive nan geto. Bwa kale. Ou rive nan. Bwa kale. Sa vle di konsa n ap fonksyone la an bwa kale. Tout moun ap mouri an bwa kale. Pa gen moun ki vle di non. Non. Men se sa m vle di. Atis yo. Jodi an mwen fini. Aswè a la m fini. M ap ret tann nou. An nou mete tèt nou ansanm nan kot chèf zòn yo. E mwen m di nou. Mesye nan katye popilè yo e nou k chèf. Pa gen moun ki chèf vre. E nou k chèf. E mwen k di nou sa. E nou k chèf. Nou chèf, men jodi an, nou pral fè nou itilize chèf lan yon lòt jan. Se pa pou fè popilasyon abi. Se pa pou fè moun k ap travay jodi a ki fè tout tan l ap travay, nan yon jou, nou redui moun nan pòv. Pase, moun nan ka fè tout tan l ap travay, n annik pran l, sòm kòb nou mande al bay li, moun nan tounen dèyè nèt. Li pa dwe konsa. Aji an bon chèf zòn. Fè zòn bò lakay nou mache byen. Menm janm wè nèg yo fè sou matisan machin kòmanse ka pase nèg yo touche nan wout la mwen m pa gen pwoblèm avèl menm sèl pwoblèm m tap gen avèl si lè moun ap pase yo tou pran moun nan yo di antre anndan avèl sa se bèl bagay touche touche paske leta paka fèl leta paka bay sekirite nan zòn nan nou bay li touche ni machin prive ni machin piblik fèl konsa kite yo pase pa fouye moun pa vòlè bagay moun kite yo pase men depi machin nan ap pase bay sal genyen an menm jan m wè yap fèl sou wout nasyonal la kenbel konsa. Men pa nan afè rale zam, tire moun, pike moun, fè kadejak sou moun. Pa antre nan lojik sa. Pa antre nan lojik sa. E jodi a si m pa t gen yon Leta ki fèb, m pa t ap vin fè live sa la. Se paske m konnen m gen yon Leta pèpè, yon Leta k pa p fonksyone, yon Leta zewo. Se sa k fè m vin fè sa la, m vin mande nou padon. E m konnen gen nan nou k ap konprann. Sa k pa vle konprann li an, li menm. Men sak konprann li ap konnen kisa map degaje a, ki fistrasyon mwen menm map degaje a. E map degaje l, m pap degaje l pou popilasyon an sèlman non ki ilegal la, map degaje l pou nou tou ki ilegal la. Paske fòk nou viv tankou moun, pa ka tout jounen se tiye moun, boule moun, pike moun, e nèg bò kote m yo kap mouri an. Li pa ka konsa mesye, li pa ka konsa. An nou mete tèt nou ansanm pou nou bay Ayiti yon chans. Pa gen moun kap vin sove Ayiti pou nou. Blan ap vin la pa gen l ka fè. Lè blan vin la, blan ap vin la, l ap chache bay ti sekirite. Men èske blan pral vin al tonbe tiye Ayisyen? Èske blan ap vin al antre nan katye popilè l tonbe fè masak? Blan pa p janm antre nan lojik sa a. Men jodi a la, nou tout, nou tout, e blan n ap tann. Mwen menm tou m ap tann blan. Men m ap tann blan, m ap tann blan pou l vin mete lòd nan peyi a e pa pou l vin tiye moun. Jodi a si yon moun di w l pa p tann yon fòs. Entènasyonal vin la li ipokrit tout moun ap tann li mwen menm map tann li mwen m pap tann li la poul vin tiye moun map tann li poul met peyi a sou ray sak pou arete arete sa poul al chita avè yo pou yo rezoud pwoblèm nan pou pwoblèm nan rezoud se pou sa map tann li m pa vin la pou blan vin la ap tiye brebeteketekete epa sa epa sa pa gen moun kap tann sa la paske m se ayisyen m sipoze renmen ayisyen parèy mwen m sipoze fyè de ayisyen parèy mwen men jodi a kot fyète a ye la si nèg katye popilè se mache nan zòn tiye moun boule moun pike moun Hein tout jounen tout kibò fyète a ye la e nan geto m leve wi m konn soufrans sak geto m konn sa m konn mizè nan geto wi m tèlman konn mizè nan geto biznis pam nan chak zòn m met biznis pam m gon jès kanmenm fò yon polisye nan zòn nan poul voye je e pa poul travay nan biznis lan non poul voye je paske m konn mizè ki gen nan geto a m konn mizè a m konn grangou an m pran tout m pran tout imilyasyon an yo mete bagay moun lakay mwen deyò mwen menm tou yo mete m deyò. Tout tout mizè k gen an m wè tout. Men jodi an mesye lè a rive pou m konnen m pral fè yon bèl granmoun nan peyi m, m pral retayèt nan rap, kounye a m pral fè jèn yo vini, lòt jèn ki vini m pral gen bèl lebèl mwen, m ap fonksyone, biznis mwen ap mache, nèg pral gen bato, fimen siga, kounye a apre mizè ou di men men delivrans lan rive, bon mesye lè delivrans lan rive ayisyen avèk ayisyen kraze l. Sa nèg la pa konprann nan, depi ou kite zòn ou fonksyone, gen yon moun k ap fonksyone, tout moun ap fonksyone ladan l. Egzanp, m konnen Manno gen otèl andedan vilaj. Si zòn Matisan ap fonksyone, ou konn konbyen moun ki pral nan otèl Manno a? Manno ap fè plis kòb nan otèl li. Sa se lè m tande sa, Manno gen otèl. Egzanp, yon lòt nèg nan zòn yo, Kwadèboukè, ki gen yon lòt biznis. Sil kite kwadèboukè fonksyone ou konn konbyen kòb lap fè nan biznis li? Lap fè kòb nan biznis li men jodia o manno gen otèl nan vilaj kiyès ki pral vin nan otèl manno a e bon sòlda yo mpa kwè yo gen kòb pou yo peye otèl la kiyès ki pral vin ladann son egzanp konsa pou nou pran mesye an nou met tèt nou ansanm pou nou mete peyi a sou ray devlopman sispann tiye ayisyen parèy nou sispann viv chyen manje chyen jodia nap goumen avèk nèg susmak la. Ou pè se tankou son gason kap bat yon fanm eske moun sou smart la ka bat avèn eske moun kabarè ka bat avèn jodia kabarè gentan blanch tout moun kabarè akayè kounya moun akayè yo menm yap prepare ki kote yo prale se konsal ye la men mesye mesye otan otan mesye lè nou fin pran tout teritwa sa yo kisa nou pral fè avè yo lap blanch lap vid kay kraze mizè. Kounye a lè nou fè yon grenn kidnapin, n ap pataje lajan voye bay. Nou p ap janm gen lajan vre. E nou p ap janm santi nou fyè, nou p ap janm santi n ap viv. Ok, so atis yo, mwen m fini wi pou aswè a. Mwen fini. M ap tann nou. M ap tann nou. Mwen menm m pare. Ti Djo, bon nou toujou prè ou menm. M ap tann nou. Woodiwoodboy, Tony Mix, Shabba. Kiyès m pa di la Bon Aly Larivière Fon fon vin Ayiti a rivyè a Fon vin fon fon Fon rivyè a fon pase Ayiti Pase nèg yo konn rele w tou nan katye popilè w al jwe w al jwe Fon vini bò isi an Pase bay rivyè yon ti wout an Ayiti An nou mete tèt nou ansanm mesye Trapè yo Nèg k ap fè drill yo Gade kijan nou sot pèdi yon nèg la. An nou mete tèt nou ansanm mesye pou nou wè eske nou ka mache andedan katye popilè yo pou n al mande yon chans ok Bedjine, Kadilak vini nou konn fè wout katye popilè yo lè nèg yo rele nou tou vini nou pa bezwen tann leta an nou met tèt nou ansanm n ap monte yon komite atis pou tout atis vini n ap fè tout katye popilè yo m p ap ba n manti Fok neg yo pa ta gen konsyans menm pou yo pa ta bay peyi sa yon chans. Nou pral chita anba la neg yo. Nou pral moutre neg yo men kisa kap viv la. Ou byen nou femen peyi an net. Pa gen afe mizik, pa gen afe biznis, pa gen afe mache, peyi d'Ayiti an nou femenl. Le neg yo pran konsyans na re ouvel. Ok se sa m tap di mèsi anpil tout moun sa ki vle konprann mwen ya konprann mwen so si m di yon bagay jodi an ki fè moun mal tou m mande w eskiz si m di yon vye mo deplase m mande padon paske mwen menm m fistre m pa kapab ankò m pa nèg ki konn viv an kachèt ok m son nèg ki viv laj m renmen lè m nan anbyans mwen m renmen lè m lakay mwen m pa ka viv kay moun pase lè m te piti m te gen esperyans viv kay moun se te yon move esperyans li te ye. M pa t ka vire, m pa t ka pete fò nan kay la, gen anpil bagay m pa t ka fè. Move esperyans li te ye pou mwen. Jodi a m granmoun tèt mwen, m pa ka retounen kote m te soti ankò. Ok, m fistre paske m wè kisa m ka fè nan peyi sa. Jodi a si yo ban m chans nan peyi sa, gen anpil moun k ap benefisye de mwen nan peyi sa. Gen anpil kondisyon vi moun k ap chanje nan peyi sa. Ok, so se sa m te vle di. So chèf zòn yo, prepare nou! Atis yo ap vin lakay nou. Nou mèt prepare nou. Mwen te mèt pou kont mwen m ap vini. M ap vini, m ap fè live kote m avè nou. M te mèt pou kont mwen. M pa bezwen konn sa k ap rive apre. Mwen menm m ap vini. M ap vin mande nou padon. Chèf Bougi, Izolan ap vin mande w padon pou zòn sa. Jeff Canaan, Izolan ap vin kote w. M ap vini. Si m pa jwenn lòt atis ki vini, mwen m ap deplase, m ap vini. M ap vini pou kont mwen.